Bonswa tout moun, mèsi paske nou vin kouvri pwen près sa a aswè a. Sa fè yon dezyèm fwa nou rankontre pou nou pale de evolisyon sitiyasyon. Jan nou tout konnen, genyen konsta legal ki efektye sou depouy mòtèl prezidan an. E depi la li deja transpòte nan yon mòg nan kapital la. Premye dam lan li hors de danger. Lap swanye nan an Floride e enfòmasyon nou genyen. Sitiyasyon an stab. Depi asasina prezidan an, nou deja reyalize isit la nan rezidans prive premye minis lan, on konsèy dè minis alèkstraòdinè. Dabò. yon CSPN, answit yon konsèy dè minis, kote ansanm nou pran desizyon pou nou te dekrete etadsyèj nan peyi a. Aprè konsèy dè minis la nou te fè yon adrès a la nasyon. pou n te fè yon apèl o kalm. Nou kontan ke popilasyon an li tande nou. Paske jodi a nou konprann ke tout moun sou chòk. Tout moun, kèlkeswa tandans politik ou, Kelkeswa ideyoloji politik ou, tout moun nan peyi a yo sou chòk. Paske tou senpleman nou pat atann, nou pat espere, pesonn pat antisipe akt barbar sa ki komèt sou prezidan Jovenel Moise. Mwen rankontre jodi a Kò Gwoup la. Se te ansanm nou t ap analize sitiyasyon an e solisite solidarite kominote entènasyonal la paske peyi a ap fè fas a yon reyalite di mwens ap viv yon moman difisil. Donk nou remèsye manm Core Group yo ki yo menm te trè reseptif a apèl nou e a demann de solidarite ke yo ofri efektivman a Ayiti. Mwen te gen yon antretyen telefonik. avèk Sekretè Deta ameriken an ki te dire plis pase 30 minit. Nan konferans sa a, peyi Etazini ofri nou ankò yon lòt fwa sipò yo. Nou pale de eleksyon, nou pale de sekirite, nou pale de akò politik. Diran joune a, m te gen chans egalman pale avèk 2 aktè nan opozisyon an, nan diferant branch anndan opozisyon an, pou m te di yo ke an nou mete vwa nou ansanm pou n kondane asasina odye sa a. pou nou kondane sa k pase Prezidan Jovenel Moïse a. Fò erezman, nou te wè anpil sektè nan opozisyon an yo te kondane aksyon barbar sa a. Pèp ayisyen, jodi a, mwen konnen ke chak grenn moun k ap gade m la, yo sou chòk. apre lanmò, apre asasina prezidan Jovenel Moïse. Ankò yon lòt fwa map lanse yon apèl o kalm. Sitiyasyon an sou kontwol. Konsèy minis yo ki reyalize maten an e diran tout semèn nan gen yon pèmanans pou nou kenbe. peyi a, sitiyasyon sekiritè la sou kontwòl. M ap fè yon apèl avèk manm opozisyon, diferan sektè. M ap di yo menm jan Prezidan Jovenel Moïse te toujou ouvri bra l, se konsa jodi a, nou menm, ki gen komand peyi a nou di yo an nou avanse ansanm an nou definitivman jwenn yon isi a kriz sa ki deja dire twòp ke popilasyon an se li kap peye konsekans yo pou sa ki gen a wè ak mèsenè yo. Lapolis Nasyonal Dayiti, Lame a, deja ansèkle yo kote yo ye a. Nou gen bon nouvèl, paske jan m te di maten an, akt barbar sa a li pap rete enpini. Mwen pral kite nou Pase kòn nan a DG pnh la li menm ki pral ban nou plis eksplikasyon sou kouman nou ap pwosede pou nou pèmèt popilasyon an konnen ki moun ki komèt ak sa a, kote yo ye, kote yo soti. Merci beaucoup PM. Jan PM nan di l lan, selon enstriksyon nou te resevwa depi yè, lapolis la nan menm lye doperasyon yo te kontinye ap pouchase mèsenè sa yo. Nan wout pou yo evade, pou yo kouri, pou yo kite zòn pou yo kite sèn de krim nan, nou bloke nou bloke yo e depi hier soir nap batay avè yo. Pou yon kantite ki te refijye o nivo de la boule pèlren pardon pèlren nou angaje batay avèk yo gen 4 ladan yo ki tonbe. Gen 2 ladan yo ke n entèsepte ki sou kontwòl nou e gen 3 polisye ki te ke yo te pran an otaj ke n rekipere. Nan minit ke m ap pale avèk nou la a, lapolis lan angaje nan batay avèk asayan sa yo. N ap pouchase yo. pou ke swa nan echanj yo jwenn sò nan echanj de tir yo tonbe oubyen swa nou apreyande yo. Pouswit la ap kontinye, lapolis la detèmine pou l fè travay de pwoteksyon e de sèvis. ke l gen pou bay popilasyon an e nou deplwaye pou ke lòd renye nan vil lan, kèlkeswa tantativ ki fèt pou met dezòd, lapolis ap toujou la pou l redrese labalans e kontinye travay pou fè renye. lapè malgre sitiyasyon difisil ke nap viv kounye a. Bon nou salye tout moun. Nap raple ke nan tout mezi ki pran pou jounen an, nan tout mezi ki pran pou jounen an, PM nan sot raple yo ke nou nan yon sitiyasyon ase espesyal kote gen yon prezidan an fonksyon ki eli e ki an plen fonksyon li gen yon bann mèsenè ki soti aletranje e yo rantre lakay li, yo egzekite l. Donk nan entèval la genyen anpil mezi ke Premye Minis lan sot te anonse. Men nan tout mezi yo, nou raple w ke genyen yon etadsyèj ki pran maten an. Alò etadsyèj la li menm ki sa l ye? S on mezi ke gouvèneman an pran ki pran parapò a yon sitiyasyon de. de gwo danje, de gwo peril. Alò, anndan gwo danje sa yo, jisteman, ou genyen youn nan karakteristik yo, se ke w kapab genyen de kò etranje ki rantre sou pwòp teritwa pa w, e se nan kontèks sa a w pran yon etadsyèj, e ki menase souverènte peyi an, ki menase sekirite peyi an. Se egzakteman sitiyasyon sa a nou gen la a. Sa vle di ke ou genyen jodi a yon chifre iks. 2 gwo nèg ki gen gwo zam e mesye yo debake sou yon teritwa ki pa pou yo, yo pa ayisyen, se vre ke yo gen de ayisyen avèk yo, daprè sa ke premye minis la sot di nou e ki rapòte pa chèf polis la. e polis kap goumen sou plas yo, men raple nou ke se kanmenm sa n ta ka rele de etranje yo ye ki pale angle, ki pale espanyòl, ki rantre nan ka yon prezidan eli anndan lakay li, li pa gen anyen l te fè pou l te merite sò sa ke yo ba li a. Mèkredi 7 jiyè 2021, 1 èr di maten, 1 komando arme a fèt iripsyon dan la rezidans prive di chèf de leta. La video est tournée en boucle sur les réseaux sociaux. Se groupe... a assassiné Jovenel Moïse. RL Prod, édition spéciale, pendant toute la semaine.